Èske li vrèman enpòtan pou yon moun ki ta vle kòmanse yon chanèl YouTube li dwe gen yon kamera avèk yon laptòp oubyen si moun nan ta vle fè videyo komedi oubyen videyo feyton oubyen pwodiksyon videyo moun nan ta dwe gen yon kamera oubyen yon laptòp? Èske ou pa ka kòmanse avèk telefòn ou tou? M pral esplike ou de bagay, m konnen anpil nan nou gen kesyon sa a kote ke nou t ap tann yon repons pou li. Epi jodi a m pral dekòtike tout aspè sa yo, èske l vrèman nesesè pou gen yon kamera, èske ou pa ka kòmanse avèk telefòn ou tou? Rete gade videyo sa a jiskalafen paske l ap trè itil ou menm ki ta gen dout nan tèt ou. nan peyi. Byenvini sou chanèl Bon Detay TV, non pam se Larry. Jodi a nou pral dekòtike èske l vrèman nesesè pou yon moun gen yon kamera si tout fwa ou ta bezwen kòmanse yon chanèl YouTube, si tout fwa ou ta vle kòmanse videyo funny, videyo production, an di moun ki gen ide choute videyo mizik videyo. Kisa? Eske l vrèman enpòtan vre pou gen kamera? Majorite moun sou YouTube pa gen yon bon kamera. Tankou lè w pran gen anpil moun ki gen milyon abòne kote ke moun sa yo pa janm filme avèk yon kamera. Se avèk telefòn yo gen ki fè ti travay, ki mete fon vè dèyè yo kote ke ki fè ti efè ki pou parèt tankou bagay nòmal. Men pou ki rezon ou pral bezwen yon kamera? E pou ki rezon tou si ke ou ta gen telefòn ou tou, ou ka kòmanse avèl. Rezon ki koz ke ou bezwen yon kamera. Lè w gen kamera, se pa menm bagay avèk telefòn nan, paske kamera pa gen menm rezolisyon avèk telefòn nan, menm lè ke kounya nou vin wè ke de konpayi telefòn ap fè yon pakèt Telefòn kounye a ki vrèman high tech, men yo pap janm gen kalite yon kamera gen. Lè w pran pa egzanp iPhone 12 lan ki sòti an, yo di ki gen 3 kamera, men daprè eksperyans pa m, iPhone 10 lan pi miyò nan rezolisyon ke iPhone 12 lan. Ou ka gon ide de sa kem pral pale. Lè w pran iPhone 12 lan ki se dènye level iPhone gen kounya apre 13 lan ki pral soti trè byento. Nap wè rezolisyon an vrèman gen yon pakèt noise ladan tankou an bon kreyòl li gen pakèt grenn ladan. Eske yon kamera kapab gen sa? M ka di wi kamera gen noise ladann, sa depan de ki limyè ke ou pral itilize ladann. Poukisa ou bezwen yon kamera? Si ke nap swiv mwen lontan nap wè m pa janm filme avèk telefòn e nap wè ke tout video ke m poste vrèman bèl ki parèt bon kalite, m pa janm fè oken video ki filme avèk telefòn paske m pa gen nesesite an. M pa gen nesesite an pou m ka filme avèk telefòn paske gras a Dye nou gen kamera. Rezon ki koz ke w bezwen yon kamera. Kamera a vrèman enpòtan. Ou ka gen yon kamera tou ou pa ka fè bèl videyo si se tou fwa ke ou pa konn aspè, kijan pou ka plase limyè, kijan, ki lens ke w ap bezwen. Ou bezwen yon kamera pou ka fè menm jan ke ou wè m lan la, w ap wè ke ou pa ka wè dèyè a twò byen. Menm si ke. M pa twò mete apetisyon an tankou vrèman wo, men si ke m te mete l wo ou te ka pa menm wè menm. Kamera vrèman enpòtan. Li pa gen menm tankou rezolisyon avèk yon telefòn. Telefòn nan li menm lè k w ap filme gen telefòn ki vrèman anmèdan tankou menm si ke ou ta gen yon milyon limyè lan l ap toujou parèt lèd. Kamera tou pral ba w aspè pou ka pral fè tankou montaj tankou gen kamera ki ka choute nan silòg ki se flat ou ka choute la dan men gen gen telefòn tou se ki wa eseye fèl li pap janm ka mache byen avèk kamera pase kamera bay an pakèt opòtinite e gen pakèt opsyon nan kamera si tout fwa ke ou ta vle choute tankou sinema. Ok lèm di sinema m pa vle pou nou pran nan sistèm ayisyen an tankou lèm di sinematik lan se konsa ok so telefòn nan pou ki rezon ke ou bezwen yon telefòn majorite nan nou pa gen posiblite pou nou ka achte yon kamera ok telefòn nan ou ka fè yon pakèt bagay ladann apre apre m pral vin avèk laptòp lan eske ou vreman bezwen yon laptòp. Kote ki kamera a, ou ka gen kamera but ou paka fè montaj nan kamera a menm si ke gen yon nouvo kamera ke gen la ki pa fè montaj video but li fè montaj foto ou ka neke choute ladann epi ou tou edite l nan kamera trè byento m gen pou m vin avèk yon video pou m ka pale de kamera sa telefòn nan ou ka choute avèl e edite avèl. Ou ka pa gen posiblite pou ka ton kamera. Men sa pa vle di pou ka tankou si si tou fwa ke ou ta gen ide choute video ou byen ou ta gen ide fè menm sa ke map fè an la ou pa ka choute avèl. Kisa li? Li pral depan de kijan ke ou setup yon ti studio. Ou pa bezwen tankou gen tout sa ke mwen menm mwen genyen pou ka fè yon studio. Yon studio pa vle di se tout sa ke ou gen ladann. Studio an vle di chanm kote ke wap choute an. Sa depan de kijan ke ou mete background lan, kijan ke kisa ou mete dèyè w, menm si ke l pa parèt tankou blurry, men ke men tankou ki pral stand out, tankou ki pral parèt tankou on ti jan pwofesyonèl. Se sa ki pral depan de kijan ke ou menm w ap choute yon video. Men telefòn lan ou ka choute ladan l, gen yon pakèt app tankou Video Leap, tankou Adobe Premiere Rush ki nan ki nan tèt telefòn kounya, ou ka tankou pran iMovie, ki nan telefòn, moun ki gen iPhone yo, yo konn sa ke m ap, m ape pale an. Gen videyo lib, gen yon pakèt bagay, ou ka choute videyo. Trè byento m gen pou m vin avèk de videyo kote ke m pral eksplike w ki app ke w ap bezwen ki ka fè w edite tankou pwofesyonèl. Ok? So, telefòn nan ou, ou ka choute ladan, ou jis edite ladan. Men, bagay ki pa pral mache byen nan telefòn nan, se ke li pa gen menm. opsyon avèk yon laptop ka ba ou. Tankou an di ou ta ou ka pran um, Adobe Premiere Rush ki nan telefòn kounya, li pa pral ba ou menm opsyon avèk sa ke ou wè nan laptop lan. Paske laptop lan ba ou yon pakèt kalite pou ka fè efèk, pou ka fè yon pakèt bagay pwofesyonèl. Yon moun k ap travay pwofesyonèl ou pap janm wè l ap itilize telefòn li. Eske m klè sou sa? Ok, telefòn nan ou ka use li, gen pakèt ti app ou ka pran, ou download li ou fè ti bagay pou ou. Men, lè w pral ekspòte bagay sa kounye a, dèfwa rezolisyon ki telefòn nan konn ba ou an, li konn pa verite. Petèt an di l ba ou yon 1080 oubyen yon 1920 and 1080p. Rezolit ou like li jis makon non men li pa vreman verite paske dèfwa ou konn tankou panse ke ou pral ekspòte yon yon video nan bon fòma poutan telefòn nan vreman melanje bagay yo nan men w laptop lan ou bezwen laptop no matter what ou bezwen laptop ou ka pa gon kamera bon ou bezwen laptop kote ke ou ka choute nan telefòn ou kote ke montaj lan pral fèt nan laptop paske ou ka pa gen kamera bon ou Ooh video ke w fè yo vrèman pwofesyonèl. Kisa? Paske telefòn nan pa bay menm akspè menm jan ke m te di an, ansanm avèk yon laptop. Laptop la li menm ba w yon pakèt opsyon pou w ka fè yon pakèt bagay sinematik. Pou ki rezon kounya a ou pa ou ka pa bezwen tankou telefòn nan ou ka jis bezwen laptop lan. Laptop lan ou ta gen yon kamera avèk yon avèk yon laptop m ka di Se preske tout sa ke ou bezwen. Tankou apre limyè oubyen gen moun tou ka pa gen limyè oubyen ou ka jis choute deyò. Ou ka pa gen chans pou ka gen yon chanm pou ka met yon pakèt bagay ladan tankou limyè, tankou background, tankou ti limyè ki pou menm jan ke ou wèm la, mete ti limyè dèyè, tankou m gen youn la, m ka nen ke limenn, epi boom. Sa w tande a tou, li fè l tankou yon ti fason pou ka parèt pi bèl. Men kounye a, èske w vrèman bezwen tankou pou ka edite tankou pwofesyonèl gen moun ki pa konn fè montaj gen moun tou ki peye moun fè montaj pou yo kote ke nou vin ap viv nan yon mond kounye a kote ke an pakèt bagay ki vin ki vin ki te vin tankou enposib lontan ki vin vreman posib kounye a tankou lè w pran egzanp de Guy Wewe Guy Wewe fè Angelina nan Fiverr dot com kote ke anpil moun pa rann kont sa. Gen moun ki peye moun fè montaj pou yo pou moun ki pa konprann. Pa gen anyen mal nan sa e pa gen okenn jijman ki ka fèt nan sa. Paske chak moun konprann yon bagay. Ou menm ki ta gen dout, nou la pou nou ka enfòme ou, pou nou ka tankou dekòtike tout sa ke ou pa konprann. Èske ou vrèman tankou bezwen yon kamera? Non, ou pa vrèman bezwen yon kamera. Èske ou vrèman bezwen yon kamera? Wi. Si tout fwa ke sa depan de kalite video ke wap fè ou ka pa gen ide fè menm fè menm bagay avèk tout moun men li pa vrèman tankou non sans ou bezwen yon kamera ou bezwen yon laptop kòmanse avèk sa ke ou gen paske youtube kounye a chak jou prèske 500 mil moun ap kreye chanèl pa jou e plis tan ou tann pou ka kòmanse youtube se plis tan li pral pran pou ka grandi youtube so ou gen yon video ou ta vle fè oubyen ou gon plan ou ta vle fè ou ta gon chanèl ke ou ta vle kòmanse kreye oubyen ou gon chanèl deja bòt ou poko konn sa pou fè chache yon bagay ki trè enpòtan pa panse de le fèt ke ou wè 10 moun ap fè menm bagay la ou menm pou ka pou pa fèl tou paske lè ke ou tape nan youtube pa egzanp ou ta tape kijan yo fè diri avèk sòs pwa pa egzanp menm lè ke pa gen ou ta tape kijan yo fè diri ak Avèk sòs pwa, wap wè yon pakèt plis ke 500 videyo, plis ke 500 mil videyo kote ke t pral pale w de kijan yo fè diri avèk sòs pwa. Wap wè anpil nan yo, anpil nan yo ap byen mache. Li pa vle di le fèt ke entèl ap fè tèl bagay, ou menm tou ou tou pè fèl tou. Non. Youtube vrèman mande pou ka tankou respekte unique ou. Tankou respekte moun ke w ye an, pa gade tankou lefèt ke moun ap fè tèl bagay tou ou menm pou pa ka fè l, ou bezwen fè l ok, so ou gon ide kòmanse l kounye a, nou menm la nou la pou nou ka tankou enfòme w de tout sa ke ou gen dout sou yo, de tout sa ke ou pa konprann, nou la pou nou ka enfòme w pou ka kòmanse, pa bliye abòne avèk chanèl lan si tout fwa ke ou pat ko abòne, si tout fwa ou ta vin vizite nou pou la premye fwa, tou envite w. Abòne avèk chanèl lan pou ka pa rate oken video. Se sa nou te pote pou menm ou menm ki te gen konfizyon ou menm ki te gen kesyon sa ou te bezwen repons pou li. Ou pa vrèman bezwen yon kamera vre. Men ou bezwen yon kamera sa depan de kisa ke ou pral fè. Ou bezwen sèlman yon telefòn ou ka neke choute. Gen anpil moun kap fè video ki gen tankou bagay Hollywood avèk telefòn yo. Li va mande talan ou kijan ke ou pral express talan ou. Ok. Abòne avèk chanèl lan. Mwen panse ke rete trè byento. Nou gen nouvo video ki pral vini kote ke kap trè zepòtan pou menm pou ka aprann. Nap tounen pou yon lòt video ankò. Gang gang.